Medam e mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout ankò yon fwa nou kontan avèk ou e pa bliye si w apèn konekte ebyen ou fèk konekte sou TV lakay Haïti pwen kòm e se yon plezi pou nou rejwenn nou nan dezyèm videyo sa ebyen nou pote anpil enfòmasyon pou ou E sou dosye ensekirite a nan peyi Dayiti, sou dosye Ariel Henry, dosye Louko Dezi, dosye Ezaü Cesar, dosye Garry Pierre Paul Charles nan moman nap pale a nèg sa yo an danje, nèg sa yo gen pwoblèm ki pandje sou tèt yo. Ebyen ki vini dirèkteman de Félix Badio, yonn nan prezime asasen nan dosye lanmò Jovenel Moïse lan, ebyen pou kourè lapolis ap chèche yo pa ka wè l, men misye gen odas pou l voye somasyon bay jounalis sa yo, men se poko nouvèl sa ke nou pote pou ou mèdam e mesye, ebyen nouvèl la la a, donk li fèk tonbe e nou pral envite w konfime e tande tout detay ebyen sou sa k ap pase. Nan kafou ebyen ansyen depite sa misye pran kafou pou li e sa nèg sa ap fè nan kafou se bagay grav menm lapolis sezi paske ansyen depite a montre tout bon vre ke ebyen li son chèf gang li montrel son pwisan li montre kel son kriminèl pa rapò avèk deklarasyon ke mesye sa li menm lap fè nan video sa yo ebyen nou pral fèw tande donk ansyen depite sa ki li menm ap mete koze deyò ki li menm tap rapid e map wè dosye sa m pap pase sou li fò m pran tan pou m jere dosye lafito a men an atandan mwen di n ke atansyon ak limena nap wè sou facebook pwidan pwidan ak yo souple anpil nèg nan dyaspora viktim podyab ti tèt sèvèl yo fèb ou konprann donk antretan map tcheke sou ti pastè ti sèvèl blage pye. Trump Marques se li menm kap kòmande anba a san pwoblèm. Bon! Nan sosyete nou sonje imaj sa a. Bon m kanpe l sou sa a paske sou li m pral rete. Avan yè m tap pale son sijè se jenn gason t sou ekran nap gade la a Dostin Mondésir ki asasine nan kondisyon dwol. m kanpe l sou sa. Epi, lè m t ap trete enfòmasyon sa a, m te site non ansyen depite Jacques Beauvil nan Kafou. M te site non misye se paske, Zanmi nap gade sou ekran. Modeste misye se ajan sekirite depite a. Nan kondisyon misye mouri a gen anpil bagay kap di men mwen m pa lajistis m pa kapab jisteman di kisa bagay lan ye sepandan Gen anpil bagay kap di. Imajine ke yon nèg yo tire sou li, misye pran 2 oubyen 3 bal nan zòn kwè le kreyòl, kouri avèl nan lopital dikini, se nan lopital la menm yo fin touye misye. Sal parèt yon ti kras sispèk, pa gen pwoblèm. E sa t parèt pi sispèk se paske. Byen avan fanmi misye jwenn kadav lan, yo fann misye, yo pran yon pakèt pati enpòtan nan misye. Yo rele m Theriel Thelus, ok. Tande byen sa m ap di a. Lè fanmi misye, byen avan l rive sou kadav lan, Yo jwenn ke yo fann misye, fann nan wi, bon fann. Yo pran yon pakèt pati enpòtan nan misye e yo kite l la. Pa gen pwoblèm. Mentnan, pandan m ap fè emisyon an. Mannik site Jacques Beauvil, Depi w depi w wè depi yon nèg kòmsi gen gen dout sou fonksyònman l, li toujou aladefansiv. M'en yon kote misye jwenn nimewo telefòn mwen epi telefòn mwen tonbe kraze. Kòman m'en rapèl fasil. Si w bezwen m ekri m, m di sa. Tan yon nèg Mibalè tonbe rele m depi maten, m di w ekri m. Si w tonbe rele m bon, kòman w fè jwenn nimewo w ap rele m? M di w se mwen. Sa vle di pa ka gen lòt moun, e mwen. Ekri mwen. Si e rele w ap rele m ou poko bezwen m. Si w bezwen m ekri m. E pa paske m pa saj e paske m prudan e peyi a pye ba yo pyeje. M pa konnen w tonbe rele m talè la Manick di a alo epi w me ou anrejistre m epi w tande m te nan konbinezon vòlò avè w. M pa nan bagay konsa. Si w bezwen m ekri m. Ou tande mesaj la? Si n bezwen m ekri m. Donk si w wè n tonbe pale a moun bagay k ap mande yon seri de bagay yo dwe tete se pa tete orijinal la. Si w bezwen m ekri m. Premye bagay pou w fè. Kèlke menm si w aletranje oubyen an Ayiti. M klè sou sa. Misye tonbe rele m rele m bo ibe li. M pa konnen kiyès tou. Yo di m e Bovil bagay. M pa janm konnen kiyès ki Bovil. E yo pa t ap itil anyen. Yo pa t regle anyen nan parleman m pa konn anyen de yo. E gen yon nèg ki ekri mwen. Misye konn abitye ekri li menm o. Li ta renmen fè m pale a onorab la. M di ki onorab? Yo depite Bovil. M di poukisa? Oh l ta renmen fè yon presizyon, m di ki presizyon? M manm bay enfòmasyon non. E se lè m t ap pale de debakman Krisla, Tafa, Ti Bebi, pil nèg la avè bon yè m ap gade Krisla nan 16 la paske misye gen frè l polisye wi, kouzen l, kouzen l polisye ki abite nan 22 a, yo toujou ap viv ansanm. S on peyi difisil. Ou wè m te di n Kafou s on zòn ki p on zòn konsa konsa. Epi misye tonbe ekri mwen di mo depite etc bagay sesi m di ki depite? Depite Jacques Beauvil li bezwen fon presizyon m di ki presizyon? Paske pou fè presizyon fòk m pale m poko menm pale m sèlman di krisla kafou depite a tonbe ekri m m di bagay sa sispèk m pa konprann. Paske w wè dosye karavàn kafou a, pa gen ankenn nèg ki oze pale sou dosye sa a. E TT se premye nèg ki aksepte brave danje pou pale de karavàn pou denonse l. Paske anpil moun kafou ki konplis, yo te toujou ap defann. Gen bon zanmi m wi, lè m fèk ap denonse karavàn kafou yo ap di m, TT, ti mesye sa yo e polisye yo ye k ap defann zòn. Wè moun sa bon oblije pridan avè yo tou wi. Alòske mwen menm m di nou ke lè karavan nan te karavan nan m te konnen l. Men pandan dènye tan sa yo karavan nan se nèg ak se bandi sèlman ki nan karavan nan. Polisye t nan gang. Kounye a krisla pran kontwòl li nèt. Pa gon komisè polis ki kafou ke krisla pa gen kontwòl li. Pa gon polisye t kafou krisla chèf gang ti bwa pa gen kontwòl li se TT kap pale avè nou ebyen ekoute epi lè map bay enfòmasyon pou m di ke men kòman krisla debake nan manifestasyon misye ti baby etc ma montre n foto baby m gen foto misye ma montre nou l map travay sou li tande byen nèg yo debake zam nan men yo. kòtèj pi rèd pase yon prezidan de la repiblik. Misye debake nan manifestasyon kafou a. Alòske yo te di se bagay ou konprann se pèp. M poko menm ap di sa non, depite a tonbe ekri m. Voye ple misye. Eben, depi lè sa mwen aktive ODV a sou tèt depite Beauvil. E m di gen bagay fò m chèche konprann. Paske mwen te di avanyè, si gen otorite Kafou yo pa denonse karavan nan, yo tout nan karavan e yo nan gang. Paske n klè sou sa. E m pale avèk Jude Edouard Pierre kòm premye sitwayen vil la, kòm majistra vil la. M di ke sa kap pase Kafou a, si Jude Edouard Pierre pa denonse l, sè ke misye pran pozisyon l, li afiche l kòm yon manb a part entière nan karavàn Kafou a, kidonk li nan gang. Se tenten kap pale ak peyi a. Fò nou klè ak konsyans nou. Paske Ayiti pouri nan men nou. Ayiti an difikilte. Se swa n dakò pran responsabilite n oubyen nou tout demisyone an blòk, nou bay peyi a vag, n al chèche lòt kote n kache, Dominiken kontinye ap imilye n, chire drapo n, pyetine n etsetera. Ekoute lasosyete, mwen di ke lefè ke. Jude Edouard Pierre pa janm pran pozisyon pou l denonse karavàn nan, sa vle di ke misye pa inosan nan sa kap pase Kafou a. Paske nèg yo chanje misyon. Nèg la gen dwa rou lò se yon jenn gason e gen plizyè ki viktim. Gen 2 nèg ki viktim podyab nèg yo ap soti nan sid peyi a, nèg yo pran yon pàn gaz. Nèg yo pa byen konn zòn nan. Lefè ke karavàn kwaz lè yo kap mache, yo vide bal sou yo. sou pretèks ke yo se vòlò. Se kòm kwa kounye a w se Ayisyen epi w etranje sou pwòp teritwa w, ou gen limit. Gen yon pakèt ti jèn ke ki kontakte m, k ap viv an Repiblik Dominikèn, ki Chili, ki Brezil, ki te Kafou, ki oblije kite Kafou akoz nèg karavàn yo. Sou baz y ap pwoteje zòn, yo pa renmen fòm tèt ou, yo fè bal pou ou. E lèm tap di sa gen moun ki tap pran Ou te wè Facebook la la Se sa m di w se yon peyi difisil Gen yon pakèt moun ou pa ta panse ki nan vòlò an Ayiti ki nan gang an Ayiti Yon pakèt moun ke w pa ta imajine Yo pral konfime tout sa m konn ap di yo Se aprè lasasina de Davidson Se pwisan Se polisyè Yon polisye mouri, lapolis pa sot ankenn nòt ofisyèl. Wè peyi sa, yon bagay difisil. Wè peyi sa, yon polisye mouri wi, kòmsi lapolis pa, sa pa konsène l apwopo. Se pa yo, se nou. M site non ti pastè, Lansibonè. Jan gen lè pa konprann, li pa konn reyalite atè a. Tande byen. Ekoute. Epi m kontinye paske nèg yo pral konfime sa apre Davidson fin asasine. E kiyès ki touye Davidson? Menm nèg karavàn yo. Nèg yo pral rekonfime sa apre 60 fin tonbe. James Clergé alyas 60. Nèg yo ap konfime l toujou. Lè yo te fin tiye notè la. Eben ekoute, gon reyalite ke n bezwen konprann nan sosyete. M te oblije aktive ODV a sou ansyen depite Kafou a m al gade sa k pase. M pa p pale non. Map fè n tande la sosyete epi si n si n vle na konprann e na konprann peyi a e eske gen jistis ayiti toujou oh yo di m gen ou wè badio ap voye so masyon bay moun kote komisè kiyès ki komisè gouvènman an. Se pa Lafontan ki toujou eh kafou Lafontan pa vre? Mè wi se Lafontan wi e pa aza eh se Lafontan oh eh eh ben pa gen pwoblèm m pral fè n tande kèk koze epi n ap konprann sa k pase paske eh non dosye kabarè a poze m ap vin sou li demen. Map ba n tout detay sou li. Tande sa, tande yon nèg ki te depite nou. Misye konfime ke TT pa janm bay manti non. Pase m te di w jan karavan nan ye a, sa t fè l pwisan konsa se paske. li jwenn konplisite dè zotorite nan nivo komin nan. Paske gang yo toujou pwisan. Ou wè yè m t ap pale n de vilaj de Dye. Izo t s on blofè k ap bay manti. E ki pral avili tèt li. Bon kòm s on gang li pa gen wont. t ap joure yo, mò vann etc. Se nan men, se nan vilaj la. Jan m te di an, er se kounya gon koneksyon t fèt, Vitelòm kidnape, li pa ka kenbe l voye nan baz paske l vin fè alyans avèk Izo. Yo libere Fredo Dupou ke nou di bravo yo fè l men se pa gratis. Sepandan, li pa gratis men l te ka plis kòb. Fò nou klè sou sa. Paske gon reyalite m bezwen. konprann lè se kenbe yo bay nèg la kenbe ap gen kòb ki bay kanmèm a mwen ke l ta kòmsi rive nan yon nivo vrèman konsyans depase epi l pran yon risk sou tèt li men pou l ka toujou kenbe relasyon gang ak gang fòk gen kòb ki bay men l te ka gen plis kòb ki bay sinon yo ta libere pdg sam anbilans lan Ralph Senecal ke yo kenbe depi plis pase 10 jou yo pa janm libere l yo mande 500 mil dola ameriken e nan Dosye nèg yo vin monte l 900 mil dola pou yo libere l. Eske l nòmal nan peyi konsa? E gang yo gen koneksyon. E gen yon pakèt nèg ki swadizan otorite nan peyi an, yo pa janm inosan nan yon seri de detay. Egzanp, yo asasine yon jèn polisye. Carrefour. Misye e nèg kafou li ye. Yo tiye misye an matisan 7 e se ti kenkenn ki te tiye misye. Lansyen chèf gang potko gen bay ti lapli se aprè ti genkenn fin tonbe tèt kale vini dòy tap frape aprè sa yo ale kounye yo vin tonbe nan ti lapli bougòy. Men se 2 depite wi. Le senp le fè ke misye te oze kanpe yon onorab. Yo mande pou leve iminite nèg yo nan palman an, yo pa janm fè l non, jiskaske manda yo fini epi yo gaye nan nati la. Misye mouri l mouri nèt, jenn gason ki te responsab bakòp 2 nan sèvis sikilasyon Walky Calixte. Ou wè kòman peyi difisil? E misye t ap prepare l pou l te antre al etidye nan peyi Kanada. Nèg yo gaspiye jenn gason an. nèg kafou. Nou bliye sa yo? Fò m raple nou paske anpil, nou bliye anpil bagay. Ebyen tande non. Epi lè m fin tande Bovil, tèt mwen fè m mal. M di oh! Se Bovil ki te depite nou epi moun kafou ap pare pou vote misye la ankò? M di nou mele. Nou mele. Tande sa misye di. Ou wè, depi yon nèg kounye a ou pa admèt ke se Bovil ki se chèf kafou misye ap manje w misye ap asasine w misye bon misye di w li se djab li gen zam li gen tout bagay e li gen nèg karavàn yo l ka rele pou ou ede pap padap men Beauvil sou ekran n ap gade la non nèg ou wè k a ti chemiz sa ki kenbe vè a nan men l anlè a Beauvil m sezi. M pap pale bon m fè n tande. Bon m fè n tande Onorab Jacques Beauvil k ap pale, ansyen depite Carrefour ki kwè ke aktyèlman se li menm sèlman ki otorize pou l manifeste nan lari e se li menm sèlman ki gen kontwòl Kafou e pa gen ankenn nèg kòmsi blofè politik ki ka vin la ki al vin pran Kafou nan men l. Si w si w pèsiste w ap mouri. Jacques Beauvil k ap pale. Misye konfime jodi a l se yon gang. Se pa mwen non k di l. Se pa mwen k di l. Menm jan avèk majistra zanmi an Ti Dou. N pa vin sou sa. Wè, misye konfime ke li se yon chèf gang. Se pa mwen non. Misye di l nou pral tande. Tande chak pawòl yo. Nou menm nou pa fè pawòl sou moun. Ou konprann? Nou pa gen tan. Talè pou Senatus pral plede pou difamasyon pou nou. Nou pa gen tan pou bay sa. Nou pa gen tan. Tande onorab. Onorab tande sa. Tande sa onorab kòw sote. Non non pa enkyete w sa t pase la menm si w di w dyab men fò son an pase fòk peyi a tande monchè ala de koze mesye sa t pase la non monchè pa gen bagay wè ti koze a gon jan l fèt non m wè. Sa e mèt m retounen ateri ankò map di byen nan moman sa m pèdi sekirite m ladan. deja. Ou wè mouvman sa? Nou pèdi 2 timoun sant dakèy ladan. Nou wè mouvman sa? Nou pa konn ki valè moun nan ap mouri paske tèt mouvman an rele Jakbovil. Si y ap fize bon y ap fize m. Si m mouri mouvman an kase. Pa gen moun ki konnen kote m jwenn 5 digoud pou m fè mouvman an mache. Mwen wi, men sa pa enpòtan ke moun. Moun ki bò kote nou pi enpòtan. Tout fòs yo ki asepte pou nou mennen batay la ansanm se yo ki enpòtan. Men san trèt, yon nèg konnen ou pral pran ti bagay mouvan òganizasyon an sou kote, ou pral fè tenten pou lamò w. Ou pral negosye ti patat pou lamò w. Mwen menm gen anpil moun nan gouvènman ki rele m, m ta negosye? Non. M prè pou m mouri e m prè pou m tiye moun tou. Paske nou pa respekte moun twòp ann Ayiti lè n ap goumen. Fò n respekte moun k ap goumen avè nou. Poukisa k fè m mete m saj? mete m piti devan nou, m piti vre, m son ansyen palmantè meri, m ap vin ranse, yon nèg ki panse l pral fè ti konferans apa pou l al fè kaka l pou bal li, pase ou pa gen zam pase m kafou, pèsonn nèg pa gen, pa gen yon nèg nan mouvan konnen l gen moun pase m, non, lè m son ansyen palmantè, m sot fè 36 mil vwa nan eleksyon. Renmen manje a moun bwe a moun tout sam gen se pou moun yon depite pòv epi paskel manje a moun paskem konn gen kòb vin nan menm mbayol e ou menm kisa w fè kisa wap fè ti bagay kokorat si n met tèt nou ansanm nap rive ansanm kisa gen la ankò kisa gen la ankò si n met tèt nou ansanm nap rive ansanm pote w nan kou pase w apye men si w konnen w pral fè kavalerse pou lamò w pral kraze mouvman pou malè w. M pral fè n tande tout wi. Eeh m di w ODV a depi lè ou wè m ap pale de bagay Kris la misye ap ekri m nan. Mwen gon lòt nèg ki genlè m pa konn sa l ye pou misye tonbe ekri m oo TT sesi sela respekte chèf la se yon chèf li ye l sesi tout se menm menm yo menm nan. Eeh m di w m prida avè yo e m konn kòman yo fè gen nimewo m. Epi ban m di nou moun ki byen avè m ki konn nimewo pèsonèl mwen pa bay moun li san m pa ba w otorizasyon nou pa respekte moun twòp. Ti koze gen nimewo l. Non m gen nimewo pèsonèl. Si w genyen l se paske w se zanmi m. Ou pa ka nik deside bay moun li san m pa ba w otorizasyon pou sa. Ou mèt pou di m sadik, m pa janti. Jan w vle pran l. E Ayiti s on peyi tèt chaje. Fòk ou wè pastè Andris Riche kote mouche? Misye dwe wè peyi sa. Misye ap pale ak Wendel. Misye dwe wè peyi sa gen de jan pou ye ladan l. Fò w saj e fò w malandren an menm tan. Genyen lè yon nèg ap pale avè w, fò w ka frape men sou tab la pou w fè l santi gen moun la. Men Ayiti m gen enpresyon gen plis malandren pase saj. Depi lè mwen m ap pale sou dosye Krisla debake nan Kafou, m wè misye ekri m nan, m di ey atansyon, fò m aktive ODV a sou tèt misye kòm ansyen palmantè. Mwen retounen sou li. Se yon peyi difisil. Mwen retounen ankò. Je rete sou le pon daviyon. Sètadi, le pon daviyon, sètadi le pon daterisay. Mwen retounen ateri ankò. M ap di byen. Wè mouvman sa a? M pèdi sekirite m ladan deja. Wè mouvman sa a? Nou pèdi de timoun sant dakèy ladan. Nou wè mouvman sa a? Nou pa konn ki valè moun n ap mouri. Paske tèt mouvman an rele Jakbovil. Si y ap fize mwen, y ap fize m. Si m mouri mouvman an kase. Pa gen moun ki konnen kote m jwenn 5 digoud pou m fè mouvman an mache. Mwen wi, men sa pa enpòtan, pske moun, moun ki bò kote nou pi enpòtan. Tout fòs yo ki asepte pou nou mennen batay la ansanm se yo ki enpòtan. Men san trèt, yon nèg konnen ou pral pran ti bagay mouvman òganizasyon sou kote, ou pral fè tenten pou lamò w. Ou pral negosye ti patat pou lamò w. Mwen menm gen anpil moun nan gouvènman ki rele m m ta negosye? Non. M prè pou m mouri e m prè pou m tiye moun tou. Paske nou pa respekte moun twòp ann Ayiti lè n ap goumen. Fò n respekte moun k ap goumen avè nou. Poukisa k fè m mete m saj, mete m piti devan nou? M piti vre? M se yon ansyen palmantè m ye wi. N ap vin ranse. Moun nèg ki panse l pral fè ti konferans apa pou l al fè kaka l. pou bal li pase ou pa gen zam pasem kafou pèsonn nèg pa gen pa gen yon nèg nan mouvman ap konnen li gen moun pasem non lèm son ansyen palmantè misye fè 36 mil vwa nan eleksyon em manje a moun bwè a moun tout sam gen se pou moun yon depite pòv epi paskel manje a moun. Paske m konn gen kòb vin nan menm, m ba yo l. E ou menm, kisa w fè? Kisa w fè ti bagay kokorat? Si n met tèt nou ansanm, n ap rive ansanm. Kisa gen la ankò? Kisa gen la ankò? Si n met tèt nou ansanm, n ap rive ansanm. Pito w nan kou pase w apye. Men si w konnen w pral fè kavalè sèl, pou lamò w, w pral kraze mouvman pou malè w. De l'orgue mes amis du plogue mes ennemis à qui veut l'entendre bonne nuit à mes amis mauvaise nuit pour nos ennemis anbake. Mwen se toro mwen pap mouri malo san pale mwen dim deja toro deja map mouri malo san pale mwen dyab mwen bandi m se entèlektyèl m konn li byen m eklere m tout bagay. Non monchè m fache, m vekse. Mwen t ap leve a twazè dimaten, mwen ap mete kawoutchou nan kat kwen, m ap boule kenz a ven galon gaz pa jou. Kenz a ven galon gaz pa jou, a rezon de sisan dola galon gaz pa jou. M nèg entèlektyèl, gran nèg ki konn li byen. Men nan tout kwen ap boule kawoutchou. Men, men. N ap konn fè mouvman sa a yon mwa, 4 semèn se yon mwa wi. Anyway, mentnan kou w demare manif yo vin tann ou nan wout pou yo vin radote. Hein, m pa vle tou pale de moun Rivyè Fòl. Moun Rivyè Fòl pa konn anyen nan sa k ap fèt la. Èlmi an se anndan non li ye, moun ki gen foli. M konnen l mwen di w. M konnen l e si l pa vin lakay mwen l mande m padon. Map rache tout dan nan danl m fout nou yon kote nan yon kwen m rache m fè fè nèg kav avèk mwen rache tout dan nan dyòl li epi wap wè ke mentnan wap wè tout danl rache sil t bonm mande pou m m dousa pou sil ta vin mande m padon m konn ti lòm nan yon ti tòp kout pèsonalitel pi piti ankò ke li san pèsonalite san diyite e li konn gen slogan san li se avni m pral wè kote avni ka fouye a nan moudal la e m mandel e m bal 48 è. Si l pa fin mande padon, menm jan l abitye fè l deja, m ap rache tout dan l dedan nan dyòl li epi m kite l enfim pou n respekte moun ki travay katè di maten, twa zè di maten nou nan lari mesye n ap bloke, n ap bote kawotchou, n ap mete dife poutèt pou ke mentenn kay paralize komin nan. Bagay nou pa ta dwe fè, nou fè. Lè nou gen afè nou atè a, tout bakan plen nou atè a, nou pa vle fè vyolans petèt pou mouvman an pa kraze vit. Nou pale ak tout moun pou nou pa tande yo pale. Epi kounye a yo di a yon endividi, lè yon gwo manifestasyon soti deyò, ou kanpe ou al veye près la nan lari mwen pou 38, mwen pou 40, ou al pran nan lari pou al pale, ou se avni, kafou, kounye a w ap vin di nèg san bilan. Mwen ki san bilan an? Konbyen moun konn fè sa m fè yo? M pa ta fache? Menm madam, madam moun. Non. Non. Dayè kafou pa gen barye li bwa kale. Kafou pou mouvman kele kolektif kafou revòlte pwen. E tout lòt òganizasyon vin rejwenn li ansanm yo goumen. Swa kit li rele kafou an aksyon, kit li rele jèn pansè dayiti m pa konnen an, kit li rele iks ou igrèg tout antre anndan kafou revòlte. Si n pa rantre nan wakòl m rantre nan kafou revòlte. Pwen final. Fò moun respekte moun ki travay. Ala bèl sa va bèl lò asepte travay ansanm epi nan rekòlte ansanm. Mwen asepte pou m kite livrè a grandi ansanm a ble a. Se pa paske m konnen livrè a bon nou pap ka manje livrè a. menm kite nou grandi ansanm. E pa bèt mwen bèt. Donk fòk nou konnen kiyès Bovil. Moun konnen Bovil tou. Nou konnen m tou. Nou pa konnen mwen menm ki fè tout bagay Kafou. Yo pa konnen mwen apre 5 an ki bay sekirite Kafou. Men non. A kisa m te bay yo? A djòl mwen sèlman? Enben kote yo? Yo la wi. A fè sa? A fè sa? Ban men w! Mesye, m pale pou nou. Paske m wè nou pase twòp mizè. Chak katè di maten, twazè di maten nou nan lari. Nou konn dòmi atè nan lari a pou n ap boute kawotchou, pou n mete dife, pou kè n kapab paralize, pou n ka fè moun konnen demen p ap bon. Epi yon vagabon gen foli kandida, yon vagabon ki pa menm kore a, lèt pa ko menm sot nan nen l, wotè li wotè yon ti boul kaka. Eskize m pou lespresyon, padon mèzami ki sou platfòm nan, m ap pale pou èlmi yo. Na tande sak pral genyen. Mèsi. Poze son, poze son. Misye di plizyè bagay la. Men gen youn nan bagay ki atire atansyon m. Sa vle di m pa konn kiyès k anfas misye nan kafou nan politik. Tout se menm blofè yo. M pa gen youn kòmsi m ap pran pozisyon pou li. Misye di ke. Li se bandi. Li di l manje moun tou l se dyab. Misye di l son ansyen palmantè. Kidonk depi w se ansyen palmantè ou ad misye admèt depi w son ansyen palmantè ou ka bandi, ou ka chèf gang, ou ka kidnapè, ou ka tout bagay, ou ka vòlò, asasen tout bagay. Misye kore sa li son ansyen palmantè. Misye di l manja moun sa di l li gen tèren an nan men l li atè a. Misye di pa gen moun ka fout gen zam pase l note sa e lapolis. Kòm lapolis ki lapolis. Bon Frantz Elbe vin la m panse misye te pi serye wi. M panse misye te pi serye. E depi lè l vini an m di l wè dosye kafou a trete l misye misye pè kou sourit. Depi w di depi w di Frantz Elbe kafou matisan li pliye li pliye de men li de pye li epi l chèche yon kote l mete l antre. Ou pa janm tande l ankò. Frantz Elbe. Lèm te kòmanse, lè misye vin la map swiv li, m panse misye te pi serye, tanzantan etc ap fèt, pask mwen se Ayiti m bezwen e pa moun. Pa gen ankenn nèg Ayiti, ankenn blofè Ayiti ki ka oze di yo konn banm lajan pou m defann yo se yon dosye. Pa gen bagay konsa. Mwen di n sa deja. Bòs mwen yo se moun ki renmen travay mwen, ki sipòte l, ki pataje l, ki abòne, ki sipòte regilyèman, ki di TT wap fè yon bon travay. Men, ils sont de la diaspora, pa an Ayiti. klè sou sa. Misye di pa gen moun kafou t gen zam pase l. Kidonk misye gen zam pase menm lapolis. Dcpj pou yn fwa pran responsabilite w. Sa misye pa konnen, misye pa konn pa konn sak nèg, misye pa konn kote TT ye, kote nèg mawon yo ye. E li di w lap pale a ènmi l yo, lap pale a. TT te la, m te la, m tap swiv ou, m tap swiv ou. Depi lè wap ekri m nan m di w map swiv ou.